Aktyèlman la a pèp ayisyen, pou jan bwa kale ap avanse sou nèg yo, kwè m si w vle, bandi nan peyi Dayiti gen pou yo mete tèt yo ansanm, yo siyen rezolisyon pou yo mande lentènasyonal la vin sove. M pa konnen si w fè eksperyans sa deja, Ou konn kwaze ansanm avèk yon fanm, ou poko menm touche fi a l tonbe falsiyis. Fanm sa yo toujou pa dous. Ou konn kwaze ansanm avèk yon gason, fenk ou manyen ti pwent tete l, Wouy! Pa fè sa! Pa fè sa! Kite m! Gason sa yo tank yo pa gen bann. Ebyen medam, matmwazèl, se mesye aktyèlman la a Se nan sitiyasyon sa a chèf de gang Vitelòm twouve l. E, Vitelòm pran nan zizirit. Bwa poko menm rive sou Vitelòm, li kòmanse gouye kò l. Vitelòm kòmanse depale, M pral fè ou tande, ou mèt rete la. Lapolis ansanm avèk lame dayiti mete kontwòl mèdam matmwazèl e mèsye sou vilaj de dye. Depi pòtay jiska matisan 7 bloke anyen pa rantre anyen pa sòti. E sa ki grav, medam, matmwazèl e mesye, se sèl Natcom k ap fonksyone, paske Digicel pa ka pase pou al pote gaz nan baz. E sou lanmè a, sòlda lame Dayiti rete gade nou sansib alagachèt, filè yo nan men yo, nenpòt ti grenn k ap eseye travèse pou yo fè bap piyanp sou li. Se premye fwa nan peyi Dayiti bandi santi yon ensekirite konsa. Bandi yo pè, bandi yo ap depale, bandi yo ap pete kouri. Chèf de gang Vitelòm, bwa kale a poko menm rive sou li, enben l kòmanse plenyen l di l pap ka pran l. Chèf de gang Vitelòm k ap mande nan ki kò l pral pran Bwa kale sa. Medam matmwazèl e mesye eske w raple w istwa jako a ansanm avèk bourik se sa kap pase vitelòm aktyèlman la nan lakou taba a kite m esplike w pou pi byen konprann bourik lèl leve chak maten li toujou detire aparèy la pèp ayisyen epi gon jako ki toujou rete sou lòt bò mòn nan kap gade bourik. Gon bon maten pèp ayisyen, bourik tap fon distrèl ansanm avèk yon lòt ti bourik kap pase. Epi kounya la, aprè bourik fin konekte aparèy nan aparèy, jako a ret lòt bwa lap konase ehehehee humm ehehehee humm humm. Epi pèp ayisyen, Jakwa reponn li, Nan ki kòk? Nan ki kòk? Ebyen pèp ayisyen, se konsa chèf de gang Vitelòm kòmanse plenyen, l ap mande nan ki kòk l ap pran bwa kale. An nou tande l konsa nou va konprann deklarasyon chèf de gang nan pi byen toujou ki pè, k ap salye popilasyon an franchman. Waww! non chef de gang nan gen problem. Mwen salye popilasyon ayisyen an, frè m, sè m, konpatriyòt mwen yo, spesyalman moun Taba, Haut Frère, Fò Jak, Kenskòf. Mwen salye detèminasyon nou, entèlijans nou, konviksyon nou. E m konnen pa gen nou youn ki ka pran nan pwovokasyon. Talè, de, de kisa w vle pale Vitelòm? Ou di pa gen nou youn k ap pran nan pwovokasyon. De kisa w vle pale gason m? M poko ka konprann ou. Kote ke m konprann li trè fòmal, mesye anplwa yon strateji. Non ou dan lenkyetid. Kounya se Jenèf ki mare sosis yo zanman avèk pouvwa wè nou menm ni pouvwa se 2 je chèch. E bwa ou santi kap vin sou ou gason. Waww chèf de gang nan dan lenkyetid pèp ayisyen. Talè lè moun kanapevè lendi maten jodi a fè 8 jou yo kenbe 14 bandi. Yo plat kawotchou yo. Sa vle di se Genève ki te gentan debake Kanapevè, Vitelòm? Non, ou nan lenkyetid, chèf de gang. Ou gen pwoblèm. Men m konnen nou trè entèlijan, n trè fò. Ah waw! Nou pap kite pèsòn moun pran nou nan pwovokasyon. Mph. Men lè w t ap mete yo deyò a, sa k te pase menm? Fè moun yo kouri kite lakay yo kout bal kout bal kidnape moun touye moun Èske w wè jan jan jan gang yo odasye menm jan ansanm avèk moun ki sou pouvwa pèp ayisyen Waww lè bwa ap vin sou ou se konsa w depale hahahaa. Ann pran egzanp trè klè. Yon nèg ki di nou nou prale nan operasyon bwa kale. M panse ke fò nèg sa ta gen pouvwa, li ta retire odas nan zye l, pou l ta anpeche bal pase ladwann, pou l ta anpeche zam ap vann sou mache nasyonal la. Frè pa. Se nan bwa kale nou ye la wi. Se popilasyon an kap fè bwa kale. Ou genlè poko janm konprann. E pa nan dosye bal a zam nou ye la non. Se moun kap toumante nou k fè nou paka ret lakay nou kap mete nou deyò nap pase pran. Se manchèt wi. Vitelom sou fè diversion. Li pap fel. Waw. El konnen li paka fel. Uhmm. Banm fè yon ti ale trè brèf. Wi, pa gen pwoblèm non. Yo pran pretèks sou sak pase Debussy a. Uhmm. Men m panse ke nou trè fò. Uhmm. Nou pa mal pou konprann. Kounya la, ou wè yon skwad de betiz non peyi, yon chèf de gang, non misye site nan touye prezidan, bon li patisipe l di sa klè, epi kounya la se li menm ki vini kap fè le pèp la moral. Pèp ayisyen si nou pa dechouk Ariel, ansanm avèk tout kolonn asasen sa yo, nou panse ke mouvman bwa kale a pa teri, ou pa wè sa l vin fè li menm? Ou pa se divèsyon l vin fè? Pou la Ariel pa se ale se alye Ariel Henry yo te konn kwaze nan otèl fè reyinyon touye moun pou yo te ka pran pouvwa. At nou kite Ariel nan tèt peyi a epi nou lanse mouvman bwa kale nou panse n ap jwenn rezilta nou bezwen an non monchè. Ou pa evite lòm se divèsyon l vin fè? Se kwa listwa? Lè n ap analize, n ap wè sa k pase Debussy a se menm avèk ti pwovokasyon ki te bay aprè asasina Jovenel la. En en en en gason, sa se de bagay diferan, pa fè sa. Pa fè sa gason, ou santi bo ap rive sou ou. Paske aprè asasina Jovenel, jan popilasyon an t ap mache Pran Colombien anba raje a pote bay lapolis. Tout moun te fokis sou Colombien yo ki tiye prezidan. Ou te rete nan fyèf ou byen serye wap byen pase ansanm avèk patizan w paske yo te fè yon pakèt pwomès. Men kounya la a gason pa genyen Colombien yo ap chèche. Se nan baz gang yo ap antre, tu konpran? Mete manchèt sou vakabon. Se pa arete yo ap arete yo mennen bay lapolis. Se pa menm bagay. Se bwa k cho dèyè w. M santi w kòmanse pran chalè gason. Jovenel fin mouri, e lè w wè lapolis bare anwo, bare anba, swadizan y ap kenbe moun ki tiye Jovenel. E lè Jovenel ta pral mouri a, kot sekirite yo te ye, kot polisye yo te ye? Ou t avè yo, ou t avè yo, ou te di sa, ou t avè yo, ou t Ariel, e menm nou menm nan? Osi senp. Osi senp, ou t avè yo, e pa menm nou menm nan ki te met ansanm? Kounye a la, se popilasyon an k leve. Se manchèt nou nou pran. Pa gen kesyon kenbe bandi pou lapolis non. Nou pa wè kenbe mèsenè pou la poli. Se manchèt nou met sou gason. Se bwa kale wach manman l ye. Se so pè. Neye pa pè garson. Ou pa konnen. An nou kite sa la. Paske. Ok. An n kite l vre. Chef la polis la l toujou la. Lap jere pouvwa a. Lap jere. Si w santi w fistre. Akoz ke nèg yo pa ba w pouvwa. Ou santi bwa kale ap rive sou ou. Gentan pase pran lot yo. Gentan pase pran lot ki mete w nan pozisyon. Ay popilasyon wap fè rabè ni pou ou, ni pou lot asasen k nan tèt peyi a tou. Osi senp ke sa. Tout pos nesesè ki depan de li menm. Paske yo konnen ke li enpotan pou yo. Men jou va jou vyen kaka je pa linèt la jistis gen pou debou. Enben se la jistis ki debou la wi gason, genlè poko konprann. Se lajistis ki debou wi. Se manchèt pèp la ak lajistis wi. A la traka. Nou tout gen pou wèl. Debisi, misye yo pran pretèks ke yo tiye anpil bandi, yo pran anpil zam. Wi gen moun mouri, bandi mouri. Men eske n panse dat vilaj esiste mesye ap deside yon jou konsa pou al pran Debussy? Jamè. Kisa n panse k fèt san planifye? Hum. E ou k pou di nou e ou k nan gang avè yo? Ka konprann. Bagay yo mal planifye. Bon. Sa vle di bwa kale a mal planifye. E nan baz ou pou te planifye paske nou se chèf planifikasyon. Ay ou te di ou te chita pou ke ou te moute yon forom fantom 509 ansanm avèk Andre Michel, Nenel Cassy. Don kato, Ariel, John Joel Joseph, se ou k konn planifye, chèf polis la Frantz Elbé, se ansanm nou te fòme Fantom 509, donk bwa kale a pa monte nan baz ou, li mal monte. Eeyy! Bandi yo pè pèp ayisyen. Zafè bak li rann yo pase konsa. Men pa bliye! Sak pase a Li pa menm ka de final vwala poul ta semi final Pou yo ta di ke yo ganyan Pa gen nèg ki egare E lè Nap tande pòt pawòl la kap voye monte Li pral Janl pale. Gen yon viktwa ki pote. Ditou pa, fòk nou entèlijan. Menm lè ke yo ta ekipere 100 zam, mwen menm, mwen pran le kouraj e m angaje. Mwen vle wè yon jou Nou menm popilasyon an, pou n di ke n te tande Pakè a te resevwa tan zam kòm deli. Jij denstriksyon k ap mennen dosye sa a. Pa gen jij denstriksyon k pral mennen dosye papa. Ou genlè poko konprann sa k gen la. Ou o nivo la primati hahahahaha si w inosan vitelòm piga w gen piga w pè poukwa wap pale nou de lajistis ki lajistis e pa lajistis nou te met ansanm nou touye jovenel la hahahaha se bwa kale nan dèyè tout vakabon sa yo wi. Prefere w te fè silans. Gade misye k vini pou fè divèsyon. Ki kote ki bo? Aah! Te jwenn tan zam nan dosye a. E mwen vle lapolis idantifye kantite zam ke yo rekipere yo. Nou pa pwal popilasyon an. Kiyès nan nou k pral wè l? Enben se pou rezon sa gason lapolis mèt ranmase kantite zam li vle, sa pa gade nou depi nou jwenn yon bandi e plat nou plat kawoutchou, nou jwenn ou menm chimen an w ap fè. Osi senp ke sa. A e nou deja konnen ni ou ni lapolis se 2 mètdam nou ye, enben popilasyon an Pote atansyon trè klè. Dan lè zè, dan lè jou, dan lè mwa. M pa menm di dè zane. N ap remake majorite zam sa yo se yo k ap tounen debisi. Pèp ayisyen, louvri je nou. Ebyen sa w vin di nou la, si majorite zam sa yo, yo ap retounen Debussy ebyen, tou plat kawotchou chèf polis yo? E sa w vle di nou? Non vin klè. M wè w pale m ou pa ka pale de bwa, kèt Vitelòm genlè pè bwa menm. Vitelòm gen pwoblèm ansanm avèk bwa. L ap pale w de zam, l ap pale w de gang, zam yo ap retounen ankò. Atò, pou jan yo kenbe ti bandi jounen jodi a, yo ap plat kawotchou yo, pou lòt yo ap gade jan yo ap wach manman nan dèyè yo a manchèt. Monchè fò w ta sanwont nan dènye nivo. Menm si w ta fin fimen, yo di w men w zam w ap kouri. Sa m wè popilasyon an ap fè bandi pase la a. E pou jan nap prepare popilasyon an, pou jan nap prepare la jenès, nenpòt politisyen ki ta prezante devan ou, ki ba w yon zam gade nou, pa ezite dechaje l sou li. Fè envite lòm, kou sa pa pase. Nou konn nou bon nan divèsyon men, e poko pawòl la sa. Si se bwa ou pè, di ou pè bwa, konsa popilasyon a vin avè ti vazlin pou ou. Ah ah. Si ke ta gen yon operasyon bwa kale ki ta pou fèt, nou konn kote pou l al fèt. Paske nou wè kiyès k ap maltrete peyi Dayiti. Knbe di nou. Nou menm. Non non, tank ou ipokrit. Tou di koze a. Ou te bay kèk non, kontinye bay. Yo sèv avè w, ou te nan touye avè yo. Di nou, nou mèt tann wi, bwa kale ap rive sou André Michel, lap pase kote w, lap pase kot Nènèl, lap pase sou Majorie Michel, lap pase sou tout alye w yo. Ou pa bezwen pè. Lap pase sou bòs ou yo tou. Ou pa bezwen pè. Sa ka rive popilasyon pase pou w anvan. Aww waww waww hahahahha waww waww hehehehehehehe vitelom kap konfese waww li rekonet li fe popilasyon an soufri men kite popilasyon an baw pwa gason ou pa bezwen plenyen. Mwen mete nou nan yon sitiyasyon. Nou pa konn kisa pou nou fè. Paske nou doute konplètman de mwen. Waww. Popilasyon silvouplè retire, retire dout nan tèt nou de Vitelòm ok. Son bon moun, son antreprenè ok. Retire dout. Li fè nou soufri. Lanmou Vitelhomme gen pou nou fè moun Taba soufri, fè moun Petion-Ville soufri, fè moun Diegue soufri. Se kado yon bwa kale mesye. Se konsa bwa kale a fè nèg depale. Oh my God! Non, gon jan w rete w wè gon nèg ki kenbe w nan grab grenn li, wach! Ou poko mouri w ap gade grenn ou pa la ankò. Bagay la fò depale wi. Aha an ale gason. Pa bliye 6 pou ouvri 7 jiyè 2021 se li kalem moun kem ye jodia. Nb. Poukisa w pat tou pase w touye tout bòs ou yo? Ou ta rann la repiblik on sèvis? Se yo ki te kreye w, se yo ki mete w nan nivo sa a. 6 7 jiyè nou touye prezidan yo pa baw sa w merite a debake sou yo plimen yo yo telman byen fè w ou kapab wè pèp ayisyen pou yo te voye jovenel ale se barikad yo te monte destabilize touye moun enstwi vitelòm nan touye moun ebyen imedyatman vitelòm pa jwenn sa ke yo te pwomèt li a ebyen l pral kontinye menm mouvman kontinye touye kretyen vivan ki pa konn anyen nan dosye a. yon fason pou l destabilize lòt vòlè asasen parèy li yo ki o pouvwa a. Men lè nou gen pwoblèm nou poukisa nou pa rale zam nou nale kote moun ki te bay nou zam nan nou touye se popilasyon an k ap viktim. Kounya kou popilasyon an pase ban nou bwa kale epi w vini kounya la w sou fè divèsyon gason pran zizirit ou cho. Non pa bezwen enkyete w nap pran ni ou ni tè bòs tenkèt pa han mesye inosan. Mwen menm mwen di l kòm pòt pawòl la relate yon operasyon bwa kale nou menm jepèp Nou trè entèlijan e n trè fò. E pa gen, pa ka gen moun ki ka fò pase nou. Nou konn fè, nou ka fè. Nou konn fè, nou ka fè. Zafè k gade yo, ki tande y ap fè yo anvi fè, ki tande moun konn fè, ki bezwen fè. Nou pa gen mesaj nap voye ba pèsòn, men sof ke nap toujou la pou n konseye popilasyon ayisyen an. Omar oh my God talè talè gason oh oh my God hein waw waw pèp ayisyen waw vitelòm se konseye nou waw. Waww hahahahahaha si Andre Michel ka avoka pèp la donk Vitelòm se konseye pèp la mezanmi pataje live la tande pataje live la pase men Vitelòm konseye popilasyon an hahahahaha avan nou sòti nal tiye yon bandi avan nou di operasyon bwa kale Nou sipoze kontakte vitelom poul ban nou konsèy. Hein mwen lèm di w peyi a spesyal la kriminèl asasen di w kounya la yo se konseye w vòlè nan tèt peyi kriminèl nan tèt peyi pèp ayisyen si n pa pase pran yo tout se lave men si atè se pa sèlman ti piti anba yo fò n pran anlè yo tou Fò n pase nan tout ministè yo pou n lave ministè. Ay gang yo tout kote. Gang yo tèlman enstale yo tout kote nan peyi a. Men kounye a Vitelòm se konseye nou. N ap kite, m te di nou sa. N ap kite sou moun. Vitelòm konseye pèp ayisyen an. Mete pou nou. Ou pa defansè nou tou? Jou n met pye nou atè. Qu'est-ce qui va passer? Malgre dezye nou la nap gade, se sa ka la ka wè l. Enben mete pye w, mete pye w gason, mete pye w. Nou ta byen renmen ou mete pye w, w ale kay André Michel dwat. W ale kay Ariel dwat. Depi popilasyon an pase l fè nou tout fon sèl anba bwa. M ta renmen w mete pye a wi. Men de twa grenn moun nou wè nèg yo pran swadizan popilasyon an ap fè operasyon bwa kale a, n ap di yo ya kite sòt. Dayè Nou konprann li ase byen. Nan moman mesye yo di y ap mennen operasyon Bwa Kale, n ap gade Jenèf ap pwogrese, Jenèf ap frape anpil teritwa. Ebyen gason, leve w al pran vòlè parèy ou yo. Se senp. Pa vin plenyen bay popilasyon an. Pa vin plenyen bay popilasyon an. Ou konnen kiyès ki mete w nan sitiyasyon an. Ou konnen Jenèf ap pran teritwa. Leve w al batay avè yo. Souke kò w pase pran yo, ou konnen yo fè yon sèl pou yo manje w. Manje yo anvan. Konsa popilasyon ap gen mwens travay pou l fè. Ha ha ha! Ala kote asasen ka fè divèsyon mesye se nan peyi Dayiti. Jenèf ap ekipere tèren. Nou pa tande la polis di anyen de sa. E l pa ka di tou. Paske san Jenèf pa gen pnh. San pnh pa gen Jenèf. Se youn nan rezon. Non peyi a son peyi ki ekstrememan. spesyal. Nan jou pase yo, se te Vitelòm e pnh. Waww! Pnh kite Vitelòm! Eske tu konpran, pèp ayisyen? Pnh la kite Vitelòm. Paske nan jou pase yo, Frantz Elbe, se te mennaj Vitelòm. Se ansanm yo te monte, yo te gen anpil ti zanfan, Fantom 509. Koup la kraze, pèp ayisyen. Se te lapolis, se te fantom, se te ti lapli, se te izo, se te lanmò san jou, se te yo tout ansanm, yo konn fè ti kray yo, plis tè politisyen, men kounye a la jounen jodi a, kèt, bagay la grav pèp ayisyen paske. Zanmitay la kraze, pa gen lanmou ankò, Vitelòm jalou. Enben Vitelòm si w jalou ou konnen pnh fon sèl ansanm avèk lòt la, ou konn ki sa w te di ansanm avèk chèf polis la, jere koze w avè l. Ou konn sa w te fè a pouvwa, jere koze w avè l. Osi senp ke sa. Epi kounya la ou vini wap fè divèsyon le pèp swiv konsèy men se kwa listwa bwa manke w gason hahahaha. Zo ki fè nou wè devan pnh nou jwenn je pnh. Ok ahh je pnh se Sa ye, sa e vle di la? Jenèf, je me A Vitelòm, fò pa isi, fò pa isi hein. Ou prèske kriye, non, w'ap toufe, e kè ou kenbe. Pran zam ou gason, Ale kot moun ki mete w nan sitiyasyon paske m santi moun yo manke ba w afeksyon, bezwen atansyon. Frè m, sè m yo, m konnen nou renmen m e m renmen nou tou. Waww oh ma gad non Woyy men dènyeman pou jan moun tap mouri dyèg mesye. hein nan pernie pou deblozay ki fèt pou kretyen vivan k kouri kite kay yo lanmou an k te twòp pou pou yo rakonte gade vòlè mesye se peyi sa. Konprann jere tèt nou vijilan veye anwo veye anba Theriel Thelus Map pote yon sèl atansyon avèw Ou pap bliye konpè ou Avèk anpil jounalis M konnen k trè fòme Ki trè eksperimante Ki kapab ede peyi an Nou dwe vin nan peyi nou pou n fè sa ke nou konnen lalwa mande pou nou fè. Waww et mesye gad yon konseye pèp ayisyen an genyen konseye dyaspora li konseye pèp ayisyen an li konseye jounalis yo hehehehehehehehe waww mesye gad yon bwa mesye bwa dous. Bwa poko rive sou ou gentan swente wap kriye ala traka pou lave kay tè mesye nan peyi sa hein nou gen traka pou lave kay tè wi li konseye jounalis mwen renmenw pèp ayisyen m konnen nou renmenm tou misye ou wè pèp ayisyen fòm di nou byen vitelòm se bon jan pitit don kato Bon jan pitit Nenel Cassy, bon jan pitit André Michel, Marjorie Michel, bon jan pitit Frantz Elbé, bon jan pitit Ricard Pierre, vòlè Delco, bon jan pitit gouvènman wi. Bon jan pitit Ariel wi pèp Ayisyen. Pa gen, pa gen kou rate ladan non. A e tel fis tel pè wi. Gade diskou Vitelòm, si l diferan pa rapò ansanm avèk diskou Ariel ki te di disi 2 mwa l ap mete sekirite nan Matisan an. Gade diskou vitelom wap wè eskel diferan ansanm avek andre michel non I pa diferan ansanm avek group neg kap tete nan leta jounen jodia ki te monte fantom 509 ansanm avel ou pase menm diskou a pa peur m renmen nou anpil tout sa nenel cassy Kidnapè ta di. Nou pran pretèks nap tiye nèg yon fason pou la jistis pa janm leve kanpe yon jou la jistis ap kanpe ou di pou moun kite vilaj moun sa ou di kite vilaj la ki sa ou konn fè pou yo. Waww Wa vitelom dous pèp ayisyen li mank yon bagay li mande yon ti afeksyon oh my God waww. Pwen dentèwogasyon. Wap mande pou popilasyon leve kont mwen. Popilasyon mwen genyen an te rèl. Se gouvènman sa k metel nan soufrans wi. Waw. Se youn nan rezon. Enben gason. Mwen menm mwen dil em angajem la police detwi anpil kay pou population pam nan. Enben talè gason ou pi sanwont. Ou konnen se gouvèneman ki mete pèp ou a nan sitiyasyon sa pou jan w renmen pèp la a e w konnen pèp la renmen w tou. Rann larepiblik yon sèvis. Vòlè sa yo nou te met ansanm nou manje prezidan. Manje yo pou pèp la epi pèp la fin fè ti rès la sou ou. Fè sa wi gason. Temwanye bay pèp la, rann pèp la yon sèvis. Manifeste lanmou ou genyen pou pèp la a travè de zaksyon. Hahahaha! E konsa Vitelòm ap pale nan moman la a. Swadizan y ap detwi byen pou mwen, yo kraze pou mwen tou. Materyèl, boujwazi yo, komisè yo, yo p ap dòmi non. Y ap ret nan otèl. Enben, di nou yo, Di nou yo gason se sa nou bezwen. Rann la repiblik yon sèvis, di nou non yo. Di nou kisa yo te fè ansanm avè w pou nou voye yo al diskite menm kot ansanm avè w nan bwa kale a sou tab bawon. N al regle koze nou la ansanm. Men di nou yo. Di nou yo. Men sa w gen yon pè bwa pèp la kon hahahaa anmweyy gen traka pou lave kay tèt men se kwa l'histoire vitelhomme hein. Yap ret nan hotel paske depi ou manje lajan m koto fè m nan mounda granmoun. Evre? Enben koto fè ou nan mounda yo men kontinye nan mounda yo men kite popilasyon regle bwa kale l. swiv yo de prè epi ba yo bwa epi popilasyon an dèyè l ap vin bay bwa li menm osi sanp men sispann vin fè vin fè wont sèvi kòlè wi se yo k mete m la se yo k fè pèp mwen ap soufri lè nou t ap touye Jovenel la pèp te konnen non. Lè nou tap fè kidnapin pèp, pèp te konnen leve al rezoud pwoblèm ou ansanm avèk mesye ki nan pouvwa yo. Ala kote gade vòlè mesye. Sèl moun ki pa janm pè, ki pap janm pè. Mwen m di nou l e m redi nou l. Sa ka la ka wè l. Bon renmen pèp la konsa epi kay yo ap kraze. Hein? Ou renmen pèp la konsa epi wap kidnape yo, vòlò afè yo, sou pretèks ou ap destabilize gouvènman. Ou konn kote Ariel rete, ou konn kote ou konn al kwaze avèl nan otèl, ou konn kote ou konn fè ti krèy ansanm avèl. Pull up sou li gason. Ba li sal merite. Men sispann fè moun soufri, sispann touye pòv malere. Kounye a lè pòv malere a pran manchèt li, nou wè li pa pè foure l tout longè nan trip an nou epi rapidman divèsyon waw. Jou va, jou vyen, kaka je pa linèt. Nou vle fè operasyon bwa kale, nou pa desann premati. Nou vle fè operasyon bwa kale, nou pa al nan DGA. Al mande yo moun yo mete kap jere dwan yo koman bal fè pase. A. Enben di nou pase yo konn ba ou. E ou k nan sen yo. Si w pase maladi ou konn remed. E. Si w pase maladi ou konn remed garçon. Ou gen zam nan men w ou gen bal se ou k pou di nou kou lwa rann peyi a yon sèvis. Rann pèp ou renmen an yon sèvis. Di nou ti sa? Di nou ki teknik yo anplwaye pou kite zam pase ak bal? Si nou ta baw 10 nap baw 7 na retire 3 nan bwa a. Pasew te ba nou dezenfòmasyon poun kontinye pran bandi. Se sa garçon! Ou ret avek tout sekrew epi wap vin fè divèsyon ou, wap vin fè jimnastik la. Pale dèyè popilasyon an, nou bezwen vilaj, nou bezwen bèlè, nou bezwen gran avin, epi n pa ka siswa pou bal pa antre. Gade kòman ke nou pran popilasyon pou egare. Nou tap bezwen fè operasyon bwa kale, n tap kòmanse mare nèg kap vann bal yo. Nou pa kapab. E si bal pa vann, gouvènman pa anpè. Nou gentan wè eleksyon nou pa vle fèt nan peyi a. Nap pran pretèks. Dayè chat konnen, rat konnen. Barak may ap ret anplas. Enben vwala ou pi koken. Ou pi koken pase nèg ki nan gouvènman paske ou konnen chat konnen, rat konnen. Ou konn kote bal yo ap pase, ou konn kote zam yo ap pase epi ou pa vle di nou. Atò kounya la, lè w wè manchèt ap vini lè sa w ap deside pale gason. Waww ou konn kote yo ap pase pou pa ka di nou sa di nou sa pou nou mache pran yo rann peyi a yon sèvis. Frè m sè m yo m te kontan fè ti pale ansanm avè nou louvri zye nou gad anwo gat anba nou gon sèl chèf nan moman. ki se du grand Dieu Jewova. Nou gen yon sèl Mèt nan moman, ki se Mèt ou yo. Priye, veye, toujou kenbe Daniel 3, 17 nou an. Petèt nan konbat a mechan, paske vle pa vle, jan l ye jan l ye,